Tvlakayhaiti.com Nou kontan rejwenn tout fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo, kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a e kèlkeswa tou ak lè w ap disponib pou asiste videyo sa a, e byen n ap di w nou kontan antre lakay ou e pa bliye ou menm ki nouvo sou chanèl sa a ki. poko abòne avèk nou se moman an menm pou fè sa pandan wap asiste videyo sa yo fason pwochèn videyo nou yo pou pa rate yo e ou se premye moun kap resevwa notifikasyon chak lè nou poste yon videyo oubyen nou live sou TV lakay Haïti.com Gwo enfòmasyon kap domine aktyalite a ke nou pote pou ou la a ebyen medam e mesye nou pral fèw tande deklarasyon chèf gang ansyen polisye Alex Armstrong. ki li menm te fè avan menm lapolis pete fyèl Alex nan vòlò, nan kidnapin, nan fè move zak, li te nan lapolis li kite lapolis pou lal nan gang e jodia men kisa Alex jwenn kòm rekonpans se de twa kout bal nan tèt paske ou antre nan gang lapolis vin san pitye pou ou depi se nan gang ou antre nan vòlò nan e donk ogmante ensekirite e lapolis ap san pitye pou yo baw de twa bal nan tèt donk se sa Alex li menm jodi a resevwa ebyen nan video sa nou pral fèw tande deklarasyon towo sa ebyen kotel te menm adresel dirèkteman ak lapolis ki te fè kwè li nan gang ki te al atakel. e se ak bandi tou lapolis al atakel kidonk misye fè konnen lapolis pral atakel pral aretel e se gang yo pran pou ede yo e donk se yon bagay konsa enben Alex jodia la ki li menm tap brase tap fè lòbèy nan petyonvil jodia ke lapolis mete misye nan dòmi ajamè. E nou pral envite w tande deklarasyon chèf gang Alex li menm te fè avan menm lapolis al retire lavi Alex ansyen polisye ki te oblije voye kò l nan gang misye te vle fè bagay yo pi fasil fè lajan pi fasil enben jodi a men kisa towo a li menm li resevwa nou pral envite w gen detay nan site solèy nan bèlè bouch pa gou menm chèf gang babekyou ak mikanò nèg sa yo donk se deblozay ki. pete non site a anpil moun de men nan tèt anpil moun ap rele paske bagay yo dejenere nou pral envite ou tande kisa kap pase anba sa a ebyen Babekyou ki li menm depi kèlke tan nou pa tande l e jodi a ki sòti nan silans li e misye sa fè gwo deklarasyon chòk ebyen ke nou pral envite ou gen plis detay avèk TT ki li menm pral ban nou biyografi ebyen sa kap pase anba a la a. Rezon ki fè, anpil kidnapin fèt nan blòk Matisan, Izo ak Ti Lapli k ap bale bouze, avan menm Ezekyèl te nan prizon, anpil moun di Ezekyèl pa t nan gang, misye pa nan kidnapin, misye pa nan move dosye, alòske, enben, selon enfòmasyon ki te te jwenn, Ezekyèl se li k te konn bay pasaj ak kidnapin Izo ak Ti Lapli ap fè pou antre Vilaj ak Gran Ravin, ou pral sezi tande koze ki gen nan videyo sa, medam e mesye, rete sou. li jiska la fin atantivman tande sak pral di yo nap rejwenn ou pou yon nouvèl video. Map salye pèp ayisyen and map salye moun petyonvil spesyalman bon non pam se Alex Alex Alex polisye 26 èm pwomosyon m abitan dan bristo e bon map trè brèf e m vle demanti yon seri de bagay kap di sou sak te rive nan bristo mèkredi 17 out lan. Mèkredi 17 out, m tande anpil kote y ap di, anpil moun ap di, te gen yon operasyon polisyè anndan Bristou. Mwen menm m ap di non, m ap di se manti. Pa t gen okenn operasyon lapolis anndan Bristou. Mwen te atake pa 4 endividi an sivil, lourdement armés. E pami 4 endividi sa yo, m te arive idantifye Edouard Luckson. Alyas Ti Luckson anndan anndan anndan Riyèl Maya. Se li k ap dirije Riyèl Maya anndan Bèlè. Ok. Samdi, mèkredi, jou mèkredi sa a m te chita devan lakay mwen m ap bwè alkòl avèk de twa zanmi e ke m jès resevwa yon apèl yo di m e Alex mwen gen yon machin Mazda pikòp blan ki kanpe nan antre lakay ou a. Imediatman yo di m sa epi Nèk fon ti desann Pi pandan map parèt Map pale a mesye yo Luckson te ala tèt Ok Luckson te ala tèt Map redi nou sa ankò Luckson se chèf gang riyèl maya Anndan bèlè So se li kap dirije anndan bèlè Ann serye Si nap Ann serye bon si nap vin dèyè gang Pousa nou oblije Si swa dizan nap vin dèyè yon gang Nou kòm e nou di e gang mwen ye Pouksa nou oblije pran gang pou vin dèyè gang Eske nou pa serye? Si nap fè peyi, ke nou fè peyi n fini. Nou di nap vin dèyè yon chèf gang, epi n pran gang pou n mennen dèyè gang. Luckson se yon gang li ye. Nou di se operasyon polisyè. Ok? E, ya, jan m di an, pat janm gen operasyon polisyè. M panse ke yon operasyon polisyè, se si ke nap jwenn bri, antanke brigad de rechèch kap la. Swat kap fè penetrasyon udmo, lòt inite etc. Ok Samie m pa vòlè m pa anyen m pa kidnapè m ta wè lapolis ap vit devanm mezanmi map swa m bese lèzam m bay lapolis aretem pou pou sam fè a oubyen m kouri poum ta wè lapolis ap vit devanm poum ta poum ta poum ta poum ta kanpe dan di a lapolis non m patap janm ka fon bagay konsa ok m te atake pa 4 nèg an sivil ki voye bal sou mwen Epi apresa nèg yo fè fim avèk avèk dosye a yo mache di ke m tiye 2 ajan dcpj. Silvouplè dcpj ou son antite ki lwayal demanti sa yap di a tanpri paske se jou la m pa tann afa lapolis menm byen ke dcpj li gen yon antite ki travay an sivil men Yo toujou gon jacket ki pou idantifye ke yo se yo se dcpj. Menm lè ke yo gen jeans, mayo, men yo toujou gen jacket la ki pou idantifye ke yo se dcpj. Men se jou la pat gen sa menm. Sèt istwa ke yap moun ap di ke misye de de ajan dcpj, dcpj tanpri, demanti sa. Retire chay sa sou dom. M pa tann afa lapolis se jou la. M ann afa 4 nèg an sivil ki vin touye m. Bondye nan syèl la, chans pou mwen m pa mouri. Epi yo konnen m pa mouri sa pase mal, yo fòmile yon avi yo met dèyè m. Bon, dat mwen la a mesye, nou pa janm met avi dèyè m. Dat mwen la a, m pa konn nan fè zak, m pa konn vòlè, m pa konn nan bay dwòl, nou pa t janm met avi. Se pandan bagay nou an pase flay. E kounya lap met avi. E le pire sa met nan avi a kidnapping. Mwen menm Alex wi kidnapping kidnapping vol a men arme e e kisa anko m pa konnen e asosyasyon malfetè mwen menm bò lakay pam tout ti moun tout moun tout gran moun tout bagay fonksyone trè byen wi trè trè trè byen e sesi derespektan nèg yo fè a e premyè fwa bagay sa fèt bò lakay mwen mesye ki sans sa genyen mesye pou Ann pa fini avèk moun nan peyi a konsa ok ann pa fini a moun nan peyi a konsa ann ann nou repanse bagay yo non sa nou vle ban mwen an m pa gen kidnapè bagay non jamè m pap janm genyen l m pap janm genyen l m ap redi sa pou pèp la tande ankò m pat janm atake pa lapolis mèkredi 17 out m te atake pa 4 endividi ame an sivil e pami 4 endividi sa yo te gen Luckson Edouard alyas ti Luckson. ki se chèf gang Riyèl Maya anndan Bèlè, a di se bandi ki te vin touye m, m pa t ann afa lapolis. M t ap wè lapolis, m t ap dezangaje, m t ap kouri oubyen m t ap kite yo arete m. M vle pèp la konn sa. E afè ap di msye de ajan dcpj, dcpj tanpri, silvouplè, m konnen ke m pa gen vwa ase, ou konprann? Nou pap janm demantil. Sa ka rive n pa demantil vre wi. Men m konnen dcpj se yon antite ki lwayal. Dcpj pa kite pa kite moun itilize non w pou yap bay manti tanpri. Paske nou poko janm resevwa yon plent kont Alex ki patisipe nan kidnaping. E nou poko janm retrase telefòn Alex nan dosye bagay kidnaping. Nou poko janm resevwa plent kont Alex. Pou yo di Alex vòlè tèl bagay. Tanpri mesye, an nou pa fini a jwèt nan peyi a. Moun Petyonvil m vle nou konprann sa k rive a. Sa k rive a ki sa l ye? Bon, nèg yo bezwen retire m, yo met moun pa yo. Men e Dye swa louwe e m pot viktwa m pa mouri. M la, m ap toujou goumen pou Petyonvil. An verite Bondye m ap toujou goumen pou Petyonvil. E mesye. Jan li vle fè bagay yo, li pap bon konsa. Gen yon ti pwovèb kreyòl ki di bat chen an tann mèt li. Ok. Tout kote nan peyi an pa oblije gangsterize. M la. M la e m la. Ok mesye. Mèsi bokou. Moun Petyonvil m avè nou e m ap toujou avè nou. Alex la, Alex pa mouri. Ou pa wè m site non Sexy, kè misye sote epi wè l ap pale, l ap pale, l ap depale, jiskaske l konfime pou mwen ke l te konn al lotbò a, l al pèfòme, li konn al pèfòme. M p ap janm pale paske m vle pale. Dayè, m ap fè yon travay ki riske. M pa gen enterè pou m ta pran tan m pou m ap detwi jenn gason, jenn fanm nan yon peyi ki difisil tankou Ayiti. M pa tap janm fè bagay konsa. Depi w wè m site non on nèg, se paske m gen eleman nan men m pou sa. Premye fwa m pale de Bèlè, gen anpil moun ki kouri dèyè m. O, nèg Bèlè, se y ap pote, se ti nèg, ti militan nan zòn nan yo ye, bagay sa yo, nèg sa yo pa nan zam. Poum konnen sak pase paske tanzantan m tande ti pwoblèm sou bèlè etc epi map eseye gade poum wè kisa bagay lan ye epi m di bon pa gen pwoblèm pwiske yo dim se nèg ak bib ki bèlè. Fò nou eseye gade pou nou wè. Persia Leslie Fevrier Fancy Joseph Wi, tande byen, m di pliske nèg ak bib ki bèle, m ap kontinye founi je gade pou m wè sa k pase. O o Tanzantan m tande kout bal ap pete, nèg bèle, nèg krache dife, m di men atansyon. Si yo di nèg bèlè se bib yo genyen a kisa yo ap reponn nèg krache dife a kisa yo ap touye sòlda krache dife e gen anpil bon sòlda krache dife t tonbe m di sa li merite pou ODV a aktive ok pa gen pwoblèm jiskaske nèg yo vin konfime yo nan yon videyo. Ke nèg bèlè pa epa bib ki nan men yo, yo gen bon zam fann fwa nan men yo. M di ah m bon toujou. M di ah pa m pran yo la. M di m pran yo la wi. Yo te di me bib ki te nan men yo men men yo parèt vizaj yo. M di bon e pa yon pwoblèm e m pran yo la. M di ah m pran yo la. M di jodi a nèg bèlè yo montre se pa bib sèlman yo pote. Yo pot lòt materyèl. Ou konprann sa m di w? Menm jan pwofèt Bèje l pa pote bib sèlman sanble m tande Pòlki Pòlki depale la Pòlki pale kreyòl genlè depi w DV aktive nèg yo pale wi men talè Dibango ap pale kreyòl tou sanble e Pòlki pale kreyòl e misye te gen yon zam nan men l la l gentan bay detay sou zam nan antretan pwofèt Bèje misye aktyèlman li penitansye nasyonal li anndan prizon Pòtoprens yo desann a pwofèt Bèje wi misye al kontinye preche levanjil ak prizonye yo anba. An bagay la, bagay la fè mal. Pwofèt Bèje, eh, yo desann penitansye ak misye. Eben, ekoute, lè kounye a m di, eben, piske nèg Bèlè se, mèsi a Joròm Charles, mèsi a vou, misye di pa gen entènèt men l fè efò pou l tande. Mèsi anpil. Tande wi. M di, bon, m gade mwen, bon, nèg Bèlè vin konfime ke yo pa gen Bib sèlman, yo gen lòt zam. Sa fè kèlke tan. Dayè te gon bagay ki pase sou Dèlma. Gon kidnapin ki te fèt, m pa konn si n sonje sa. Ha! Pou l boukannen, byenke te gen anpil manti k t ap bay sou dosye a. Men sa te atire atansyon m. Paske nan zòn kidnaping nan fèt lan, se plis zòn ki kontwole pa G9. Men Poul Boukannen te akize Kempès nan kidnaping sa a. Men alepòk se pat vre paske Kempès, misye pat bon, misye pat nan lari, misye te malad, misye gen yon fyèv. M te gen enfòmasyon, m t ap chèche pou m konnen sa k pase. Sa a dire ke se pat Kempès. M pa konn si e nèg Bèlè ki te fè l, men se pat Kempès. Ok. Men sa vin atire atansyon m. M al chèche konnen ki gwo chèf k ap kòmande Bèlè. M tande krèk koko ansyen sòlda misye toujou la. M tande Dèdè, Kempès, se yo menm ki chèf. E chak nèg sa yo gen yon lo sòlda dèyè yo, sa a dire sa te fè pafwa konn gen ti diskisyon antre yo. Pa bliye sa t fè pa lontan m te pale n de kesyon sa k te rive nan baz 90, toujou nan Bèlè. Eben, genyen plizyè ka danlèvman ki fèt, lè m al chèche enfòmasyon, m wè nèg Bèlè pa inosan ladan yo. Gwo bagay m ap di la a, se yon fason pou m di n tou peyi a fini nan men nou wi. Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt. Lè m aktive nèg mawon yo atè a, mwen wè ke Bèlè pa inosan nan kidnaping sa yo. Alòske nèg sa yo toujou di w yo pa nan kidnaping. Se timoun zòn etsetera, ti militan k ap frape. Pa gen pwoblèm. E sa e la a wi m ap pale de kestyon Ezekyèl la. Paske. Sim di w mwen menm m gen evidans Ezekiel kidnap yon moun non m pa genyen men Ezekiel misye patisipe nan kidnaping yo paske l fè pon pou yo travèse ak moun yo kidnape yo se menm sa Bèlè fè aktyèlman la wi sa vle di depi yon nèg depi yon nèg se. Koneksyon lap fè oubyen l se zanmi izo ti lapli bougòy kilik li paka bon moun paske nèg sa yo se son de pwisan kidnapè kap kidnape moun chak jou nan peyi a m vle n konprann sa map esplike n la e sa k fè lè w di m zen pa kidnapè m di atansyon. Ou gen dwa pa wè misye al kidnape moun, ou byen l gen dwa pa parèt kòm kidnapè, men misye li fasilite, li sèvi de pon pou kidnaping fèt, paske mwen di l yè e m ap repete l, si baz Pilat te vle bloke zafè kidnaping. sou gran ravin kote nèg gran ravin ap vin travèse zòn yo a kidnape moun travèse foucha travèse premyè dezyèm twazyèm katriyèm avni si yo te vle bloke yo gen mwayen pou yo blokel paske yo abitye blokel tande byen wi sa vle di si nèg yo si ze chèf baz pilat. Si misye pat dakò pou l te gen pousantaj nan kidnaping yo, misye gen aksè, gen mwayen pou l ta frennen nèg ravin k ap travèse a machin yo sot kidnape moun nan tèt yo a. Atansyon! Enben, se menm reyalite a jodi a pou Bèlè. Kisa Bèlè vin fè kounye a? Le fè ke nèg yo e sonje yon lè m te ba n enfòmasyon sa lè m t ap esplike n kòman nèg ak zam pran peyi an nèt nan men n sitou rejyon metwopolitèn nan lè m t ap pale n de konstitisyon je nèf lan je nèf an fanmi e alye ki gen ladan l tout moun nou konnen yo. Poul boukannen, ze ladanl, Krisla nan ti bwa, Matyas nan Boston anba sou Belekou, kòman lòt zanmi an rele ankò nan sou waf Jeremi, Mikanò etc. Donk tout nèg sa yo chen mechan kòm alye sou kwadèmisyon kap frape kap takse tout machann nan zòn nan. Ebyen nèg bèlè yo menm yo se alye 400 mawozo yo se alye vitelòm yo se alye ti gabriyèl kidonk yo fè pati jepep ki son lòt gang kap fonksyonè. Nèg sa yo se alye sur Izo ak Ti Lapli. Dayè pou anivèsè chèf gang Dèdè, Izo abitye vin nan fèt sou Bèlè. E koute, kounye a ki sa k pase? Gen yon kòmandan ke m pa bezwen di ki kote misye ye paske lari a pyeje men misye bay bon sèvis. Si misye gen mwayen nan men l. misye ka frape. A plizyè repriz, remake sou lalu, gen plizyè nèg ki tonbe. E m pral sezi avanyè, lapolis te jete yon nèg, men yo pa t konn kiyès ke yo te touye a, nan chand, sou chandmas pa lontan la a. E pami nèg ki te tonbe yo, selon enfòmasyon ki pataje, se youn nan. pi gwo chèf kidnapè ki genyen Gran Ravin. Ke m te site misye ki rele Ti Kanada. M pa t konnen misye, m pa gen vizaj li, m pa ka konfime eske se te misye. Men selon anpil moun ki te konnen, yo di nan nèg ki te tonbe Chandmas yo, Ti Kanada te ladan l. Lapolis pa t konn sa, paske se youn nan pi gwo kidnapè apre Kilik, ti frè Bougoy. Misye gen dwa annik rete nan baz la, l di l pral kidnape tèl moun tèl kote, l ap vin avè l. Ti Kanada, ke m te pale n de misye. Lapolis vide misye atè, yo pa t menm konnen si e misye. Eben koute, sou lali, pandan plizyè fwa la, nèg yo travèse lali, lapolis lage yo atè. E dènye kou lapolis fè la, komisarya de Pòtoprens, ki te frape nèg yo, te genyen nenpò 2 a 3 sòlda Vitelòm ki ta pral Bèlè, nèg yo pa konn zòn nan trè byen, lapolis kwaze nèg yo, yo vide bagay nan men yo. Eben ki sa k pase? Ti Lapli ak Izo vin konstate Lalu an parèt yon zòn ki pa twò fasil pou yo, jan yo abitye fè l. Kounya youn nan pi gwo koulwa pou nèg yo pase ak moun yo kidnape se Bèlè. TT kap pale ak peyi a. Aktyèlman pi gwo zòn daksè pou nèg yo travèse ak otaj se sou Bèlè. E pa pli ta ke yè swa nèg yo fon kidnaping. Lè nèg yo konstate zòn nan yo pa ka pote boure paske ta sanble gen polisye sou zòn anviwonan yo, nèg yo pase fè eskal sou Bèlè ak moun nan. E o kou de la nwi, yo pran moun sa a, yo travèse avè l. E selon enfòmasyon nou jwenn non zo reken. pa etonan. Yo gen machin nan men yo. Li gen dwa se reken lapolis la te pèdi avan el. A yon nèg yo pèdi yon se reken. Ou konprann? Nèg yo chaje. Dayè, pandan m ap pale avè w la, m pral di nou kantite plak machin ki nan lari a nan men bandi. Note yo, m pral ba nou kèk ladan yo. Sa di, lè m di n, lè m, wè lè m di n Ayiti son peyi difisil, da renmen sa men son verite ke m bay. Peyi a difisil. Peyi a trè difisil. Pa pli ta ke yè swa nèg yo kidnape yon moun e se sou Bèlè yo fè eskal avè l. e o kou de la nwi nèg yo travèse avèl nan baz ale gran ravin e sa t fè aktyèlman youn nan pi bon patnè ti lapli l rele kempès paske l fasilite moun yo kidnape yo travèse sou bèlè san pwoblèm kisa pou n konprann peyi a. M pral di n, pandan n ap pale la a, pran kreyon n make sa yo. Plizyè plak machin leta, sa vle di swa lapolis, machin ofisyèl, gen machin prive ki nan men endividi. Mwen eseye konfime kèk. ak des otorite nan lapolis. Zewo zewo zewo kenz machin sa nan men bandi. E selon enfòmasyon nou jwenn, zewo zewo kenz sa se machin ansyen komisè Ismay ke nèg Kwadèboukè te asasine anba bal. Plak machin sa al nan lari. Selon enfòmasyon nou jwenn, se machin nèg yo te pran nan men ansyen komisè Plezimon ke nèg yo te asasine sou Tòsèl. Nou sonje sa? Pa lwen anbasad amerikèn nan non. Se yon peyi difisil. Se yon peyi difisil. Tout bon wi. Genyen 0 1 0 0 1 Machin sa Pwobableman se a zoreken sa nèg Bèlè yo ap travèse moun yo kidnape a Hein on zoreken DAP wi Machin lapolis Gadon peyi sa mesye. Son peyi difisil vre wi. Machin lapolis wi sou reken sa. Machin lapolis. 01001 Genyen 00884 Sou reken komisarya de pò o prens. Wi selon lapolis. Wè peyi sa Son peyi difisil Machin ki pou palè jistis ladan Yo te fon pote boure Gen plizyè machin pnh ladan Gen plak ofisyèl SE kidonk sèvis de leta Gen CD kor diplomatik Gen moun yo kidnape, yo te kidnape yon moun, li wè se lapolis ki kanpe l, epi l panse se yon tchèk, dayè yo pa t ap menm kidnape l non, se pase l ap pase, nèg yo fin kidnape yon moun, epi l menm li panse se lapolis k ap opere, kounya l menm l ap pran ti plezi li, epi li ralanti pou l ap gade, ou konprann sa tou, li ralanti. pou lap gade pou l di o mesye n anfòm kòman nou ye la nap travay lè yo di yo sa w genyen epi misye di o chèf kòmandan kouman w ye yo di misye kanpe epi yo gade yo gade vizaj misye epi yo ale avè l ou pa konnen m kache vizaj mwen apa ou pa wè m konnen epi yo gade vizaj misye yo tou ale avè l yo pap kidape misye non men l menm li panse se bon polisye kap opere poutan se nèg yo gentan fin kidnape yon moun. misye wè mouvman an, li panse se lapolis k ap fè tchèk nan wout lan, epi misye ralanti l menm pou l salye kòmandan yo k ap travay. Epi yo di misye, sa w bezwen? Pandan misye di, a kòmandan, kòman w ye la? Epi yo di misye, fon kanpe. Epi yo tou ale a misye tou. Ou konprann sa m di w? S on peyi difisil.